Paske manman koze a se 400 mawozo. Anpil lòbèy nan 400 mawozo. Men jis avan fòm di nou ke gon video ki deja viral sur les rezo sosyo, video kote ke ben yo pran yon lòt vòlè moto aparaman sa se pase dan la zòn de solino ebyen yo mete pay yo mete dife Epi misye pap janm fè sa ankò tèt chaje. Bon on a la video mezanmi moun yo ap kraze telefòn sou kesyon video men ekoute aswè a la m pwomèt nou ke tout moun ap jwenn video e menm moun kap mande demen maten pa ni pwoblèm. An n ale rapid nan baz 400 mawozo il y a un allié fidèle. de 400 mawozo son non se vitelòm vitelòm li menm ki nan tòsèl men ekoute le fèt ke 2 gwoup sa yo vin fè yon lyezon yon alyans yon sòt de fizyonman sa vin gen yon enpak sou anpil moun ki nan zòn yo wè m pa di zòn nan zòn yo pa egzanp lè w pran blòk tòsèl la ou pran blòk pènye pou ale nan tout zòn yo ebyen sa vle di zòn sa yo yo sou jou Mesye Vitelòm e mesye 400 mawozo yo. Bon aparaman baz Vitelòm nan li menm sanble li pa gen non, nou just rele l baz Vitelòm. Tande byen, fò n di ke gen yon bagay ki pase la a ki se dènye gout do ki ranvèse vaz la. E se tris wi pou w ap gade 2 nèg ki byen Epi nèg yo kare batay, epi sa w tande a la, youn ap met kout kouto sou lòt. Tèt chaje. Men ekoute, si se te de bon zanmi, de nèg ki t ap jwe foutbòl, ou t ap di, podyab, gade kòman nèg yo ap goumen. Pa egzanp, si w ap gate yon match, ou wè Neyima k ap goumen ak Mbape, w ap di, a mesye kite sa. Men, randemwa fou, saj, lafamiy. Si w wè Vitelòm kanpe, l ap batay avèk. Lanmò san jou 400 mawozo ou pa gen lòt bagay wap di tèt ou dife nan kan dyab la ke nèg yo kontinye batay sak pi fò a la pase ebyen se sa kap pase la pou kwè li la men si w tande vitelòm ap batay avèk nèg 400 mawozo yo patikilyèman yonyon ebyen ou pral poze kesyon pou di kisak pase ojis men jis avan paske nou konnen lè wap enfòme sou RL prod. Ou gen anpil detay. Men kòman bagay la te ye jounen jodi a la a, pandan batay sa a. Bagay la te rèd wi la. Bagay la te rèd ant nèg vitelòm yo avèk nèg 400 mawozo yo. Dabò fòm di nou ke gen enfòmasyon. Gen enfòmasyon fòm di gen yon video. Yon video ki dire 36 segond. Kisa video sa ye? Se pote boure 400 mawozo nan Pernier sou Vitelòm. Genyen plizyè machin. Sa w tande a la dife nan garaj la. Ni machin ki te fin ranje, ni sa k poko ranje, tout menm koulè. An nou fon ti gade. Vous imaginez le clan du diable qui a envahi le clan du diable Ki sa w kapab di tèt ou, ben finalman se mò. Gen yon enfòmasyon ki poste dizan aktyèlman la a, se pa 2 kout bal k ap tire ant nèg 400 mawozo yo ak Vitelòm yo, nèg Vitelòm yo. Vitelòm pèdi. Anpil solda. Batay la kare nan mitan gang yo. Tèt chaje. Genyen depwi se maten, yon sèten de Jean Denis. Misye tonbe nan batay la. Wi. Jean Denis tonbe. Genyen anpil lòt solda ki yo menm pèdi lavi yo. Gen youn kwèk rele Sòs Pwa. Hey tèt chaje. Men misye li menm li pa lontan pèdi lavi l daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou paske misye t ap bay san anpil li pran bal. Goumen an kare rèd rèd ant Vitelòm, baz Vitelòm ak baz 400 mawozo. Nèg Vitelòm yo kouri kite gravèl la. A ok, sa se kote yo t ap sere yon pakèt machin. Alò, se la nèg yo mete dife a? Tèt chaje wi la. Se nan gravèl la nèg yo mete dife a. La te gen yon pakèt machin. E ta sanble, daprè enfòmasyon ki ap sikile, dèzenfòmasyon ki diz ke Vitelòm ta sanble pran bal. Donk nou menm nou poko ka konfime enfòmasyon sila a. Eske Vitelòm sou 2 pye li paske se yon nèg ki pa fè anpil aparisyon nan laprès. Ben, dènyeman nou te wè l, nou te wè l sou yon beki. Alò nou pa konnen eske l gentan anfòm pou kanpe batay. Men, baz la k ap batay, fòk Vitelòm kanpe batay. Epi genyen yon sèten de kòlèg. Kòlèg daprè enfòmasyon yo ki ta sanse pran bal nan batay sila a. E enfòmasyon sa yo yo menm yo tonbe an vrak. Men tande byen, gen anpil foto, gade 2 nèg la a, nèg sa yo se 2 frè yo ye mezanmi, oh mesye gade kòman nèg yo reziye yo pou y ap pèdi lavi yo. Tande! Yo di nèg yo gen 2 mò. Paske m pa ka konprann. Kèlkeswa nèg la mesye ki bandi, li konnen gen yon bagay ki rele lavi ki egziste. E lavi a lè w ladan l se lè w ap viv. Lè w swaf dlo, ou ka pran yon boutèy dlo ou bwè. Lè w grangou ou ka pran yon bagay ou manje. Lè gen yon mizik k ap jwe, ou ka leve w danse. Lè w gen de twa goud nan pòch ou, ki pa lajan kriminèl, lajan sal, ou ka antre nan yon boutik, ou achte 2 grenn byè, ou achte yon grenn sigarèt, ou fimen. Epi w pa gen pwoblèm w al dòmi san pwoblèm. Men, èske w pa konnen depi w nan aktivite mòtifè sila a, se konsa w ap mouri? W ap gade pou yon bèl ti gason, gade kòman nèg yo mouri nan chandelye a mesye. Hein? Pou moun ki konnen mo sa a byen, chandelye sa yo kòmanse sèch, donk, nèg yo tonbe nan chandelye a, yo pèdi lavi yo. Nou ta kapab imajine yon bagay konsa? Se grav, gade. Bagay la rèd mezanmi, hein! Gade gade youn menm. Toujou nan chandelier a kòman misye tonbe misye gen yon pantalon sou li misye gen yon bout chòt e li met yon lòt kalson ankò kò misye chaje ak san misye gen yon mayo ki gen yon pòtrè zonbi ladann sa vle di misye te tou konnen lap vin zonbi mesye oo tèt chaje nan ti peyi sa gen yon lòt ankò la a tèlman gen foto konsa wi mezanmi e foto yo map li pou nou yon ti djed li menm epi gen yon twazyèm la ankò. Pa dim misye sa yon ti 38 li tap goumen bon antouka misye pran bal bò kòt misye tonbe epi misye ale misye tap batay avèk yon sapat misye te gen yon ti chosèt nan pyel misye genlè pran bal la nan tèt men misye pran yon bal bò kòt tou si wap byen gade la misye pran bal bò kòt tou bon misye genlè se yon ti 38 ou paka pral batay nan batay sa yo wap kenbe ti 38 nan menw m pa ankouraje nan batay non. Men, nou konnen, batay sa yo, se batay gran plantè, batay pote boure. Vizaj yo make move je. Men imajine w, lè w pran nèg konsa, mesye. Nèg la, s on ti moun, s on ti jèn. M p ap bay misye plis ke venntwa, vennkatr an. Donk, lè w pran ti moun konsa, ou fè l koupe ti cheve l, epi ou reyensere l nan sosyete a, li ta kapab fè yon bon sitwayen, men elas! Gade kòman. Jèn yo ap tonbe nan peyi a. Bon misye li menm se nèg sa m tap pale de li talè a ki genyen mayo ki gen pòtrè zonbi a sou li a donk misye pat konnen si l tap zonbi. Donk se pou m di nou ke bagay yo vrèman rèd. Batay antre gang ak gang se sa anpil moun nan popilasyon an swete paske jan genyen gang nan peyi a la a lapolis a li menm sèl pap kapab Fin ratibwaze gang. E menm lè, tande byen wi, lapolis ta ratibwaze tout gang, depi l kwaze men l, gang ap pouse tankou djondjon ankò. Èske nou konprann? Donk, pwoblèm gang nan, s on pwoblèm ki trè krisyal. E m panse ke gen lè pwoblèm gang nan l ap fè pati finalman de kotidyen nou, n ap viv avè l, n ap aksepte l jiskaske nou mouri, Jounen jodi a lè w mouri, demen si Dye ve, ebyen gen yon lòt moun k ap viv menm sitiyasyon. Brèf, antouka batay la li menm li rèd la a, nan galèt, tout kote sa yo, se anpil kout bal men fò n di ke batay la kòmanse epi mesye 400 mawozo yo mande ranfò. Ranfò vini an gwo bout bèt epi sa w tande a la a, nèg yo kòmanse ap mache sou Vitelòm. Men genyen sòlda 400 mawozo k tonbe tou. Èske nou konprann? Men tande byen. Kesyon an, Gout do ki fè ranvèse vaz la, se yon kidnaping tip ki rele Vitelòm nan, nèg Vitelòm yo fè, yon yon voye dè moun yo kidnape a. E Vitelòm ta sanble tire sou moun obyen tire moun yo voye an misyon pou vin chache moun sa yo. La ou rilè, yon yon pase konsiy, epi sa w tande a la a, Batay mete pye Vitelòm nan goumen 400 mawozo nan goumen pa bliye m te di nou kèlke mwa avan yo te kòtakòt jounen jodi a yo dozado èske se Bondye k ap fè travay li n ap tann men antouka foto ap tonbe vin jwenn nou nou menm nou kontinye ap ankese foto e n ap voye vivan ba ou n ap voye mò ba ou sa vle di lè n di vivan se nèg lè yo te vivan epi pou wè jodi a lè yo mouri paske. Dabitid nèg la konn pran plezi l pou l ap fè bèl foto, fè chèlè epi sa w tande a la, li pral batay, li pèdi lavi l. Konbyen gang m ta kapab di ki tonbe tou pou ane 2022 an? Paske lè òganizasyon yo ap bay chif, yo bay sivil, yo bay lapolis, men yo pa vle bay gang. Men si n ap fè yon estimasyon, gen anpil ti grenn ki tonbe. E anpil ti grenn sa yo ki tonbe a, m panse ke lòt ki dèyè yo, Yo ta dwe tire yon leson. Bon! Mwen vle ouvè yon ti parantèz tou piti. Poze kesyon, paske gen yon bagay ki jwe anpil nan kesyon bandi nan peyi Dayiti. Ougan. Nou wè poukisa m di sa? Sa vle di, bandi yo pa batay senp ankò. Le fèt ke nèg la al ka ougan, li pran pwen, li konnen li gen bon po. E lè nèg la fin konnen li gen bon po, nèg la pap gen pwoblèm pou l kanpe pete bal a kèlkeswa moun nan. Kounye a, ougan yo konplis. Eske nou konprann? Paske ougan li menm se kòb li lap fè. Ou pa konprann men kèlke pa gon sètèn konplisite. Paske lè nèg la al pran pren an, sonje byen ke pwen sa ou ba li a, li siseptib pou l touye moun, pou l fè yon seri de zak kriminèl pa rapò ak pwen sa ke ou menm ou ba li a. Eske se tout ougan ki aksepte pou mete pwen sou bandi? Ann gade ti entèvyou sa. Se yon gang ki kap viv nan peyi a ki konprann vodou e moun kap fè lòbèy yo avèk gang yo pa konprann vodou yo pa vodouyizan e pi devan map konstwi vodou a map vin rive sou vodou a epi lap fè yon chita yon kote a wi nou pap di òdinèman nan vodou a tout frè tout sè se youn m se yon menè nan vodou a mwen se yon lidè nan vodou a mwen se yon vodouyizan kap angaje m toujou bò kote pèp la e si moun ki la. Se sa lamò, lamò se le chemin de toute la terre, mwen di li, li devan m dèyè, e nap kontinye mennen konba vodou a pou nou sove e delivre peyi a. Mwen panse apre lanmò Evoni pral gen yon nouvo Ati nan tèt vodou a. Mwen map kontinye di sa avèk laprès, jodi maten nan Alvarez se son kèm pral bay yon konferans de près avèk vodou wif zè konsekan. Mesye Carlo Hidemon. ki ougan kafe mele sektè a. Lòt avoka ak ougan yo, lòt jij ki ougan yo, yo kache l. Pa vodou a te gen mistifikasyon. Mwen avèk fyète, lwa yo di m ouvè kò m nan vodou a e lwa k mete m devan. Men gen bri ke ta di se ougan Ogisten Sekou a vodou a k ap viv nan syèj la. Sa pa, sa pa egziste. Sekou se yon vodouyizan. Men jodi a, Sekou e frè m. Sekou pa konn li, li pa ka vin atine tèt vodou. E n ap kite sa ni li ni ekri. E l pa regle anyen pou pèp ayisyen. La responsabilite de leta se asire sekirite nan peyi w. E pou leta rive yo pa kapab bay sekirite, se al fè wout ou bay lòt moun ki kapab. E jodi a, ou pa gon kote w kapab rive pou yo pa negosye lè yo kidnape moun yo. Nou se yon konplo tenten, nou nan lari ap di Ariel sa fini. Pèp ayisyen reveye l, li panse André Michel, Marjorie Michel, moun sa yo ka kenbe l se manti. Pèp la pran desten l an men, epi nou nan lari ap di se fini, Ariel pa ka kanpe. Òdinèman, sektè avoka a gen anpil franj. Li gen anpil franj, antanke avoka e dirijan sektè a, nou fè travay pou nou fè, e sa kounye a nou mande Leta akonpanye Vodou a, travay la pral fèt pi byen, anben tout Vodouyizan yo kòmanse konprann nesesite pou yo met tèt yo ansanm, nesesite pou yo viv ansanm, nesesite pou tande vwa mwen, kòm lidè Vodou a, pou nou ale a bon pò. M gon diskou m pral kite nou avèk li, se deklarasyon Arnel Belizaire ki t ap anonse manifestasyon 29 la. Nan deklarasyon sa li te fè a gen anpil pawòl li di. Nan moman ke li te di pawòl sa yo petèt ke pawòl sa yo pa t gen pwa. Men imedyatman Arnel vin nan sitiyasyon sa jounen jodi a la, tande byen pou w wè, w ap fini pa konprann ke Reyalite politik peyi Dayiti li vrèman danjrez. Mwen salye tout kamarad ki la, zanmi laprès ki reyini jodi a pou vin tande ki sa n gen pou n di. Arnel Belizaire, sèvitè nou jodi a, li devan nou sou konvokasyon yon gwoup òganizasyon. Nou gen Rasso e alye, nou gen Fòs Dèlma, Nou gen fòs Kanapevè reveye, nou genyen rezistans Akayè, nou gen Delivrans, e nou gen anpil lòt òganizasyon ki egzije ki fè ke jodi a m la. Pou ki rezon? Gon pakèt moun ki ap spekile, mwen te di lè m te sot nan prizon m ta pral batay, poukisa m pa batay? E pa paske Anèl Belizaire pa ka batay ni paske l pè batay, Ki fè ke m pa t janm lanse batay. Gen yon pakèt politisyen enkonsyan ki mal abòde pwoblèm. Yo toujou pran m kòm enmi paske lè m ap pale m di non. Kouman w ta fè vle? Mezanmi, m pran katouch nan vi m 17 fwa deja. Yon sèl lè m pran 13 katouch. Ki tap di fòn kraze sistèm pouri sa. Fòn kraze leta anti pèp sa. Jodi a yo konpoze avèk les assassins de Jovenel Moïse pou yo nan pouvwa. M pa di le kontrè paske se politik li ye kon sikonstans ke w ka sove pou sove peyi w. Men jodi a nou klè nou di tout kanmarad yo. Li inakseptab pou yon gwoup de politisyen t ap di depi Jovenel ale fòk gen yon komisyon spesyal ki monte pou yo kapab mete Cadelin Malo sou kote paske koudèkont pa t valide kontra a. Arnel Belizaire se manb regwoupman politik Mache Kontre. Nan rankont nou Edmond Supplice Beauzile te toujou di, Une fwa ke Jovenel ale, yap reyini pou egzije ak pouvwa k pale an plas la yon dekrè durjans pou retire tout dekrè liberticide ke Jovenel te pran yo. Jodi a, nou twouve l nòmal paske Edmond nan gouvènman an, tout sa ke n t ap kritike avan yo, yo youn pa di anyen. Kote batay militan konsekan yo t ap mennen bò lidè sa yo pou te di? Jan bagay yo pwale al pa bon. Enben m pwal di nou sa k pase pèp ayisyen. Gon gwoup de militan jodi a k panse yo se lidè k ap goumen dèyè lidè politisyen kowonpi sa yo pou lajan manje, pou kòb woy woy. On peyi pa ka chanje. Mande dizay kanapevè. Mande anpil lòt k ap goumen dèyè lidè paske yo pa jwenn. Mwen di yo batay peyi pa ka fèt konsa. M pap nan divizyon avè yo. Mwen konnen ki sa ke y ap defann e m konn goumen ke yo te fè. Men yn fwa yo pati sou menm liy ak lidè sa yo, yo fèk kare soufri. Pou ki rezon? Lè w ap pèdi nan batay chanjman e ke mesye nou wè sa m ap di nou an man, non Caleb, mesye li nwi m! Li nwi m! Anpasadè Dany Paul pa di verite? Nèg yo pa nan pak, se nan konferans yo ye. Sa e lè pa jounalis yo konnen yo ka respekte tèt yo. Jodi a mwen m fè fè 2 zan prizon pèp ayisyen. M pa pran anyen ni blòf nan men pèsonn. Bon mwen m tande yon nèg ap pale m de ti lapli, de babekyou, bon m ta prefere vin ti lapli m babekyou olye m kite nèg vin betize avè m ankò. M fè yon chwa. M fè tout vi m ap goumen m ret nan yon liy. Lè 2 nèg a spekile, yo pa ka pale de moun. M fè tout batay ke w ka imajine ki fèt deja an Ayiti pou lidè. Jodi a m gen yon gwoup dòganizasyon ki fè apèl ak mwen pou m tounen nan batay avè yo. Moun k ap pale yo de ensekirite a, mezanmi frè m ak sè m yo, pwoblèm nan mal poze. Tout tan gen pwoblèm de gouvènans, ensekirite a ap toujou ogmante. Pou ki rezon? Dyalòg pa vle di ke konplisite pou koripsyon. Nan ki kondisyon ke nou menm ki t ap batay pou chanjman pou kraze sistèm nan, pou nou jwenn yon seri de nèg, yo te nan Michael Martelly, Yo moute yal pale Michael Martelly bal devan Jovenel Moïse. Yo sot nan Jovenel Moïse. Yo fofile jodi a se yo k chèf. Ou menm ki di m ki militan kap mache dèyè lidè k nan pouvwa sa a, kòman l santi l lè l chita bò kote yon nèg ke nou menm nou te gen pwoblèm avè l paske l tap mal jere, jodi a difèt ke wap jere ansanm avè l, ou aksèpte l. Pou mwen li inaksèptab. Mwen vle klè pou tout moun jodi a. E si gon jounalis la ki gen yon dout kote ke Arnel Belizaire pat pale jan politisyen ap di a e paske papam nan sante piblik mwen nan kabinè sante piblik dil manti Arnel Belizaire pa janm met kras sou kras paske yo toujou fèm pase pou yon vwayou paske lè map batay mwen menm son milèt e depim dim pwal batay m garantiw m pa nan vann konsyans mwen e m bay tout jounalis la an defi al nan direksyon jeneral. Al nan ministè pou wè si Arnel Belizaire te janm depoze yon ti dosye. M ap ba nou 4 òganizasyon ke m ap dirije depi 2009, pasasyon fèt an 2011, m vin reelu ladan l an 2013, gade pou wè si nou janm nan sibvansyon. Òganizasyon ki konvoke m la jodi a pou nou lanse batay ansanm nan, yo fè m yon byen. Paske mwen tande gen moun k ap spekile, pèmèt di Arnel Belizaire t al chita a Rosemila avèk Fednel mon cheri, yo te bay Anel Belizaire 2 milyon goud. Jamè! Jamè! Anel Belizaire pa janm rantre nan mòd batay sa yo. Mwen map enfòme nou. Mwen te di kamarad jounalis la ki nan batay paske lapolis touye yon frè nou mal. Mwen te di l, batay peyi pa janm fasil. E dan pouri toujou gen fòs sou bannann mi. Nou wè ak de kriminalite kap fèt sou la polis la, la polis yo viktim se sèlman lè gen operasyon, men tout ak izole ke nou tande kap fèt yo se règleman de kont, paske mwen diw gen nèg anndan pouvwa sa ki nan kidnaping, gen nèg anndan pouvwa sa ki nan alimante sa nou wè kap fèt la la, pou ki rezon? Se paske. Otorite jodi yo, ki te nan lari a avè nou yè la, yo t ap denonse yon seri de bagay. Difèt ke yo rantre ladan l je fèmen, yo di a, pa tout tan n t ap joure entèl, e ke depi l pa nan pòs la ankò, la la tout lajan l te vòlè yo al byen viv anyen pa rive l. Yo menm yo rantre la, y ap pwofite vòlè. Epi y ap bare moun serye pou pa pale. Mwen m ap di nou kamarad, sèvitè nou la devan nou. Mwen klin. Janm toujou di nou anba m pa mouye e lè map pale m di non si yo konnen ke m konn yon bagay sal avè yo. Òganizasyon sa yo ki fè apèl ak mwen an pou lanse batay la rele yo ba yo dosye yo di òganizasyon sa dezabiye ti vòlè sa kap pale fò nan mitan moun. Mwen m se defi sa m bay tout politisyen sanwont sa yo. Map di yo jodi a m pa enmi yo men m ta swete Yo fè anpil anpil pridans pou lè gouvènman sa a tonbe pou yo pa al nan mawon. E m ap anonse nou, gen anpil moun k ap fè kòb la a sou Ariel la, lè pouvwa sa a pa la, l ap difisil pou yo ret nan peyi a, paske y ap gen kesyon pou yo reponn. Lè yon moun k ap travay pou 35 mil goud, jodi a ou gentan posede plis ke 2 milyon dola an mwens 5 lane. pou fè richès. Fòk moun rich men pa sou do. Mwen menm mwen renmen lux. Menm jan w tande yo di w m chimè a, m konn li byen. Paske tout jòb mwen pase se toujou sou konpetans. Batay mwen antreprann nan, le 29 n ap nan lari a. Òganizasyon yo pral detèmine pakou w. Jan mwen pwomèt tout kamarad Petyonvil, le 30, pakou lan pwal defini, nap moute Petyonvil poun desann pa Boudon poun al pale ak Mesye Ariel. E lèn pwal pale a Mesye Ariel la yo ka aretem. Map dil ou byen, tout moun ki apresye Anel Belizaire yo, si yo aretem, nou pa bezwen gen dout, yo pap aretem ni pou kidnaping, ni pou vòlè, ni pou trayi konsyans moun ki fèm konfyans. Se jis pou pozisyon m paske nèg ki la yo, yo pi danjre ke ekip Jovenel la. Paske se 2 nèg k ap vasiye ki pou nan tout pouvwa a e gen yon pakèt ladan yo ki di Aurane yo t ap fè pye blanch, y ap kritike entèl. Jodi a ki militan k pral pran lari a ankò paske pou yo ka vòlè? Y ap dekouraje militan konsekan yo pou al goumen pou chanjman reyèl la. Yo menm, yo wè sa p ap rive entèl. Lè yo t ap kritike, mezanmi kote pwosè masak Lasalin? Kote pwosè masak Bèlè? Kote pwosè Petro Karibe? Tout moun ki te nan lari a jodi a m ta renmen tande lè y ap pale ki pozisyon ke yo gen anfas dominatè. Mwen m toujou di nou, Zwazobec fè pap janm ban nou chans e n pa ka fè anyen san li. Men pandan n pa ka fè anyen san li a, fò n pa mete 2 moun ki gen kòd san ne nan 2 pòs a pouvwa kote ke yo pa ka kanpe pou di Zwazobec fè sa pa ka kontinye. Mwen remèsye nou pou prezans nou. Mwen disponib e dispoze. Gen anpil moun ki t ap spekile. Kamarad ki di yo mete m deyò nan RCH la, m pa bliye w. M al ouvè pou w poze m kesyon pou m ka reponn ou. Paske Anel Belizaire se yon liv ouvè. M te ret konsa pou lè m al nan geto a, pou yo pa di yo te poze m kesyon san fwa w te pase sou tout papye. Antouka, merci la famille. Comme toujours un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!